Monchè nou pap ka fè fim jodia menn paske nou gon ti kontra rete menn paske moun yo pa oblize menn pou te kapab fè video a tankou pou jodia menn kèèt sak fè sa menn ki pap yo pap ka fè video jodia nou te vle fè video jodia wi menn bon monchè. Mwen menm tou m te gentan fin mete m alèz pou m te kapab fè moun yo ri pou jodi a men men moun yo vin banm yon ti kontravèk men bon n ap mete moun yo pou lòt semèn men. Akòz nou pa ka fè moun yo ri n ap blije fè yon katye. Wi se sa l ye menm. Nan n ap fè yon katye. Wi men e kontan e kontan avèk sèl ti konsa menm. E m pa. Rete. Non! Se yon nouvo mòd ki la kounye a. Sentiwon pa mete nan senti ankò. Rete. Se nan kou. A ben, on kòl, on kò li ye. E ou menm ki pa pale anglè sa a tou, ou kwè nan maryaj? Mon chè, mon konpè a wè. M ta kwè nan gagè a jodi a, anba bobo m ba anba. Mèlèd mi! Sa fè m pa ale, paske mwen dwe machann marinad la, m pa vle pi kontre avè mwen. Konnya m pa gen ti ti tchotcho a pou m ba li ki fè m pa desann anba non. Tonnè kraze m gon on fèt m ap wè ladanl la tèlman e gade sak nan fri ki sak nan fri vilbèk la ah se pa ti mari pa met anyen nan fri vilbèk la nèg yo. E mwen sam pral mete lan fèy bèk mwen la anvan mwen kraze jènjan an ban mwen si pa gen Mezanmi gade nèg yo se pap sèl tonmat eskize te mwen gade bò kizin nan pou mwen si mpa jwenn yon sal banm. Gad moun kap pase k pat lave. Eh. Se Pa bezwen de defatige non, melanj yo nan pote bon rezilta pou yo, pase yo konnen nou menm nou pap fè yo egrèt, pase depi nou la nap fè yo ret avèk dan yo tou griyen. Koupe gwo lenbe? Ehe, koupe pa boule. Mgo bagay map diw. Se kote map mache konsa, map vire konsa, epi m santi m ta bezwen yon demwazel. Oh! Mezanmi! Se pa sèl mango ki gen la. E mango sa, mezanmi! Son tè ki pran tan ki fè gwòsè mango sa yo. Tonnerre kraze! Ou wè tè sa? Sa son tè Bass Track. Pran mango sa yo. Mango sa yo rele gwo ye la. Nèg la di, a men bon. Bon, aktyèlman la kounye a, m pral nan fèt la, pase m pap gentan gen anyen pou m pase nan fèy bèk mwen. Oh! Bon, bon, bon konpa anwe la, la sa ou rive la. Ou ka fè 6. M di w m sa me. Men mon konpè ou di m sa me, men m wè 5. Pou fini m wè yonn ankò dèyè. Wi sa fè 6 wi. M di w m ap fè, m ap sa. Konpè Gonavel ou pa janm maka byen konprann lè moun ap di yon bagay. Non si w fè wen sa, pase m wè 5. Gade, nòtre jou, m ale vizite parenn m anlè a, m te pote detwa mango pou li. Ou konnen, mango yo m gen ki lan tè bastrak la anba. M te pote detwa mango pou li. Lè m rive, genlè nonm sa genlè t ap dòmi. Pawòl anpil makomè. Si wè m vin la jodi a makomè, se mwen k pou di w kisa m ap pase. Koute makomè, ou konnen ti fanm lan, se lekòl mwen mete. M vle pou l tèmine lekòl anvan li ka byen renmen. Apre li gen kenzan, lotre jou m parèt. Mouche, m pran sant on gason sou ti dam lan. Lè m di l sa, li di m non, se pa vre. Lè m kòmanse chache, anpi m tande yon pye. Lè m voye je dèyè, lè m gade m wè yon jèn gason. Lè m pran m ap fè tawonyigan tankou. Hum, pa di m kontrè. Ah, makomè! Wi. Bon, pa komè. Bon, kòm m te gentan vin di w sa twò ta, nan senmenn nan k ap vini la, m ap fè w mennen m kota misye. Èske ou si misye bon anpil makomè? Wi, misye bon anpil. L ap ede w kraze sa a, l ap mete tout, mete ede w fè tout bagay jan li ta dwa ye. Anben, makomè ranwen, pou m kapab byen di w, anben. Nou fin pale, pase mwen menm mwen bezyen kraze sa. Apèn ti pit la gen 15 ans li poko ka nan renmen se sou 30 ans m vle li kapab gen renmen. Wi konpè e tap bon wi men fyèl mwen antre m ta renmen dil avanse. Ah wi se menm sa map di a tou wi ou renmenl anpil se menm sa map di a menm wi. Pase m konn ou renmen ti pitit anpil. A verite m konnen w renmen ma komè se jan m di w la nan semèn nan nan fon deplase kanmè m. Pa gen pwoblèm kouzin m ap tann ou ke nenpòt lè w depo ou dispoze m ap tann ou pou n al ansanm bon ma komè an wè mon chè m byen kontan men m pa gen anyen pou m pote pou ou se sa m te vin esplike w la jodi a la paske Bagay la ape bouskile nan kè an wi. Sa se problem kòkè ou konnen. Ou pa wè janm kòmanse sexy. M wè sa m wè w. Se panse map panse konsa makomè an wi. M wè sa. Bagay la potem ale. Nap fon jan pou nou rezoud sa kanmèm. Ooh mokomè mokomè mokomè. Woy konpè. Ayy problem yo anpil problem yo anpil. M renmen pitanm lan anpil makomè. Sitou. Anyen yo pa kite bon. Arete la. Mpa ta renmen ti jèn gason dechire fwaye nan lari a non. Li pa tap bon konsa tou. Nap fon jan pou nou ranje sa kanmenm. Ok makomè, paske mkonnen ou renmen pit la anpil. Bon makomè, li mpap rete non mprale. rezoud pwoblèm sa. Sa pa ka kontinye konsa. Konbyen mwen se bon vye moun ye ayy ayy kote madanm an mwen kote madanm an mwen kote madanm an mwen kon mwen la jojo ayy madanm an mwen bagay yo anpil madanm an mwen pitit la vle fè nou pèdi tèt an nou wi. Mwen pou m ka pa bliye di w la, madan Mawen, se kote m pa komen a m soti la. Pase m sot esplike, pase li di m konsa, li gen yon nègay anlè a ki bon anpil, m ap tripotay pou m wè si m te ka kraze renmen an. Li t ap bon wi. Pase jan pitit sa a rete la, li kraze koulè fwaye sa a. Pitit sa a mwen m pa konnen ki sa li gen nan kò l. Yon ti fi pa manke anyen, tout lajounen se panse mennaj li lap fè nan tèt li. Nou Se pale. 15 ans tifi ka genyen wi 15 ans li genyen ou poko konnen se ou ki se ou ki fè ou konnen ou konnen doulè rayi. Menm bouke pale pitit la li pa tande sa pou nou fè la nap blije bri nou voye li kay marenn li pou pase marenn nan ki pè tèt li gen yon moun moun nan ka ede nou ansanm avèl se sèl sa pou nou fè nap voye li kay marenn li. Ok chérie bon Bon Jerry, kitem kitem diw, ou konnen se manje sal la se li menm ki avantar a nou. Ou pat ka pran 40 goud la e te met son may moulen avek fen yo ou ta joul. Men chè ou konnen 40 goud la paka fè manje. Tande Jerry, ou te dwe veye, ou konnen mwen menm depim pa manje, m pa santim sa ti fèm. Bon wè la. Pran ti dlo pitit. Ayy Wena Ou bon la? Bon m kòmanse vle wè fè wi Bon men cheri I kòmanse fon lè Fò nou chache wout kabann wi pase demen si Dieu veut m ap panse sa makomè a di m lan. pou m ka epè l. Nan bagay sa fò nou pran sa o serye pase tifi sa janm wè tifi sa ye la andan kay la mwen menm m si tèlman. Mezanmi tèt anm prese ale wi tèt an ale nèt wi. Bon mwen m si tèlman gen pwoblèm wè Efren ti m mare pou mwen. Mwen ou pa wè janm te gwo nèg ou pa wè janm vin kòmanse sexy. On vye bagay pou nou pase nan fèy bakan nou pou nou ka y kouje. Bon, m ap bay panse sou bagay la. Ay! Ay! A veye ok cheri. Bon, ji a p ap twò enterese m kounya paske.